Zanmi konpatriyòt nou yo depatou atravè tout mond lan, Ayiti presizeman, nou kontan avèk ou nan dezyèm videyo sa a. E nan pwofite di mèsi ak tout moun, sitwayen, sitwayèn, sipòtè kanal sa a. E dòk yo ki pa janm lage nou, n ap di w mèsi. Ebyen, n ap toujou kenbe w enfòme. N ap pote tout enfòmasyon ki l fo pou ou. E nou konnen, jodi a la, ebyen, gen ansyen senatè Zokiki. Misye sòti nan silans li la sou frekansite, sou dezòd Ameriken, Nasyonzini, yo menm ap fè sou peyi Dayiti la a. Nèg yo pran peyi Dayiti pou yon jwèt, yo pran politisyen yo pou yon ti topi. Yo fè nèg yo danse jan yo vle, men senatè zokiki aprè rezolisyon ki sòti nan konsèy sekirite nasyon zini an, ebyen zokiki pase e doke rezolisyon sa anba pye ki donk se foulay kap fèt se se e bwase yap bwase nèg yo, ebyen nèg yo pa gen anyen k serye vrèman yap regle pou ayiti. Pa gen ank serye ap regle pou fini avèk kesyon ensekirite, kesyon gang, vòlò, politisyen ki nan move dosye nan peyi a. Ebyen ansyen senatè Zokiki ki li menm pa mete dlo nan bouch li pou l korije kaye Nasyonzini nou pral envite w tande ebyen entèvansyon ansyen senatè a. Genyen tou dosye Babekyou a la a ki ebyen e ap fè la une depi kèlke jou la a e ameriken yo la a deside pou yo bloke Jimmy Cherizier. Ou tande pou l pa vwayaje alòske misye pa t janm konn vwayaje. Nèg yo pa vle regle yo pa vle regle kesyon ensekirite a men yo yo ap bwase ti politisyen tèt chat Ayiti yo depi yo wè blan yo sezi depi yo wè blan bon lespri yo pati blan an vire yo tounen yo jan yo vle Yo pa ka wè si se nan betiz blan ap pase yo, 18 blende achte, enben yo voye 3, Kanada voye 3, e se se refè yap refè yo Ayiti, se resoude yap resoude yo, alòske ou tande 12 milyon dola depanse. E jodi a la nou wè avyon militè antre nan peyi a kisa l vin fè, li pote gaz pou anbasad Kanada. Alòske e donk. Yo pa vle ede lapolis rezoud kesyon ensekirite a men yo pito vle mennen militè nan peyi a. Yo oblije sot ak gaz nan peyi Kanada pou antre an Ayiti. Men koze. Antouka, Valen Vito gen detay. Nasyon Zini chita sou pwoblèm Ayiti a men rezolisyon. Rezolisyon yo soti a pa yon rezolisyon ki pral bay repons vrèman a pwoblèm peyi nou an ap travèse. Pwoblèm yo se ki sa l ye? Se yon pèp k ap mouri grangou jodi a, sa yo rele kriz imanitè, gon kriz sanitè, gon kriz sekiritè k ap fini ak peyi a. Nou tout konnen ann Ayiti, menm jan avèk anbasad yo ki akredite ann Ayiti yo konnen, Moun ki ap fè dezòd anndan peyi a. Yo konnen byen anndan gouvèneman an, yo konnen anndan leta a, yo konnen se feblès enstitisyon nou yo ki koz anpil nèg ap pale sou moun ankò nan peyi a. Men malerezman yè. Konsèy de sekirite a pran yon rezolisyon, mwen wè li endekse Barbecue, Jimmy Cherizier, yon ansyen polisye ayisyen. Mwen wè l di y ap pran sanksyon kont li e pran sanksyon kont moun k ap sipòte gang yo nan peyi a. Mwen menm mwen enterese a konnen kiyès moun yo konnen k ap finanse gang nan, paske m konnen yo konnen. La rezolisyon de Nasyonzini yè li p ap degaje twòp efè. Lòske nou konnen Lèzetazini te deja pran sanksyon Depatman Deta pou te di yon moun tankou Barbecue pa p vin nan Etazini. Men nou tout konnen ke Barbecue pa al Etazini vre. Donk lè w gen yon sanksyon ki aplike e ke sanksyon an malgre aplike l pa sòti difè, Donk sanksyon son sanksyon ki nul. Nouvèl dòn yo, ki ki sa kap fèt menm, ki ki sa ki genyen ki fè solisyon yo bloke, moun yo pa santi gen anyen kap fèt pou rezoud a sa peyi a ap travèse jounen jodi a? Se pa inisyativ nou pa genyen Ketya, gen anpil inisyativ. E mwen menm Jean Renel Synapse kap pale avèk ou la a, mwen patisipe nan anpil inisyativ pou n gade kòman peyi a ta ka chita, kòman pitit peyi a ta ka chita ansanm, pou wont ke nap viv la a, wont ke nap viv la a pou n pa ta pran l. Nou chita nan inisyativ yo, nou mache pafwa nan nwit, n al rankontre avèk de gwoup pou n gade kòman nou kapab pote yon solisyon, jwenn yon solisyon a layisyèn nan sa k gen la a, menm lòske n ta jwenn èd ou ekspètiz etranjè. Sa pou w konprann, e sa map mande tout oditè Kiskeya konprann sa m pral di a, bay mwen menm se yon pwofesè. Mwen konnen pwoblèm ki gen la a se pa yon pwoblèm ki leje dan la mezi ou nou pa t janm aprann travay ansanm. Depi nan lekòl klasik nou an yo te aprann nou fòk Senatus pi fò ke Liliane Pierre Paul, fò Liliane Pierre Paul pi fò ke Ketya, Ketya pi fò ke Valéry Numa, donk gon premye par la queue, gon premye par la tête e gen diskòd ki kreye depi lekòl la. Arive nan inivèsite a, nou pa t janm aprann fè yon memwa ansanm, yon travay de rechèch ansanm pou n bay rezilta. Nou pa ka chita antre nou kòm pèp pou nou di, atansyon la mwen gen tò, la m gen rezon. Mentnan, lòske nou konstate parèy deriv, ou di mwens parèy feblès, jodi a malerezman ou jwenn dè inivèsitè tankou mesye, mesye premye minis lan, e. M bliye non misye wi. Ariel? Ariel Henry ki malerezman on inivèsitè nan nivo Ariel Henry wap wèl paka chita poul di atansyon li pap kite peyi a kraze jodia ketya fè w konprann peyi a krabine li krabine menm pou sa w te rele klas mwayèn nan. Pa genyen moun kap janm vin met lòd lakay ou vre lòske sa pata nan enterè l. Men yo ka toujou konseye w pa bat madanm ou, yo ka toujou konseye w pa bat pitit ou, yo ka toujou konseye w gen yon fason pou w ye, men lenpòtan se ou k pou pran desizyon an. E m panse jodi a se repons lan Nasyonzini vin voye ban nou. Ebyen Jimmy nou kapab di rapid rapid apre kout teyat nou te konnen pandan tout semèn nan la pandan lajistis t ap chèche Badio Félix pandan lajistis pa ka jwenn Badio Félix Men Bajo Félix li menm arive jwenn lajistis an. Li pou tèlman jwenn lajistis, li pote plent e l some e Gary Pierre-Paul Charles Louko Désir, li te some Esaïe César sans oublier, enben, e an palan de Pierre Espérance lan, de RNDDH lan. Men Bajo Félix lan ki tèlman alèz lan, ki tèlman santi li santi l e l alèz lan, e nou ka m di w alèz kòm Blaise lan, enben sèt fwa si kounye a li kite kesyon nasyonal la, li ale nan entènasyonal la, kounye a Joseph Felix Badio fwa sa ekri anbasad amerikèn pou fè konnen ke li fè 2 rekèt bay jij ki sou dosye asasina Prezidan Jovenel la, pami yo pou yo mete l fas a fas avèk Martine Moïse, Léon Charles, Rockfeller Vincent, Pierre Espérance, Garry Préval Charles, Louko Désir, Esaü César. Li di, Joseph Félix Badio pral sa, li ekri anbasad amerikèn an pou l fè konnen gen li fè 2 rekèt bay jij ki sou dosye asasina an, li mande pou yo mete l fas a fas avèk Martine Moïse. Eske sa vle di jodi a la, Joseph Félix Badio ta vle pale, men si l vle pale, li mande pou l mete l anfas moun sa yo. Men pouki Joseph Félix Badio li pa pote tèt li bay dcpj? Kote dcpj ki epengle Badio Felix nan asasina prezidan Jovenel Moïse? Pouki Badio Felix pa pote tèt li bay dcpj an atandan yo fè pouswit avèk swit nesesè ke li mande yo? Men nou wè ebyen Badio Felix tèlman alèz ou konn tande yon nèg lajistis pran tanl ap chèche tankou chen fou de non sa yo di ebyen kòm lajistis paka jwenn li ebyen nou wè Badio Felix jwenn lajistis Pou l pote plent anben jikona la men Badio Félix ap ekri anbasad ameriken men Leonel nou aprann tou depite Kenscoff la anpalan de Alfredo Antoine ki di li te wè Badio Félix nan yon makèt mwen menm pandan map di w sa Leonel Li te wè se sèl. Poukisa li pat poze yon aksyon li pat rele lapolis m pa konnen li pat fè yon bagay. Talè Jimmy, talè. Depi manti wap di manti, m ba w 1 garanti, pou ta tuye Jean Bertrand Aristide, epi pou lavalas ta jwenn ou non site, gade, wè lavalas la, li ta pito mouri nan makèt sa, li ta fè sa pou l fè avè w la. Sèl lè m ale la map di w. Jovenel Moïse pat genyen alye, Jovenel Moïse son ekip bann nèg te vin fè kòb, son ekip bann nèg ki te zanmi Martelly, Martelly te mete yo la, li pat mete yo zanmi Jovenel, men se Jovenel ki te panse nèg yo te zanmi l, ebyen nèg yo ki fè kapital yo la, kòman w konprann on depite, depite ki sot la, depite Alfredo Antoine, ki te fè konnen li te rankontre avèk Badio nan makèt, alò w la pou w pa met men sou Badio, pou w rele anmwey! Mwen menm foukel la marel la goumen avèl epi la epi la epi epi rele la polis menm lè apre sou ta se son vòl wap fè sou li menm lè apre ou pran 2 3 jou prizon men ou konnen sa tou kenbe bajo Felix ou pa reyaji epi wap di ou te wèl se la map demontre w ke Jovenel Moïse bò kote pal li pat janm gen alye e e li pa t janm genyen moun ki te avè l, men sa ki te avè l yo te minim anpil, men yo pa t ka reyaji, men majorite lòt yo se yon ekip bann blofè, Leonel. Men poukisa se kounya la a medam mesye, paske fò nou poze tèt nou kesyon sa, e pa aza nou wè ke Lèzetazini ap moutre e pli ke jamè nou wè Lèzetazini ap moutre detèminasyon yo, ap moutre sipò yo a Ariel Henry epi pa aza nou wè ke sibitman ebyen Badio sòti nan silans li. Aprè pli de 15 mwa, aprè pli de 15 mwa pou ki rezon se kounya Badio ap fè tout pale anpil sa yo? Pou ki rezon se kounya lap sòti lap di jan de bagay sa yo? M pa konn si n konprann. Evidaman nou toujou diw. Pridan anpil avèk divèsyon kap fèt. An nou pridan anpil. Men nanpèch, fòk nou poze kesyon, kòman fè se kounya, aprè 15 mwa? Aprè yon mwa, aprè 2 mwa, m kapab konprann, ou sou chòk, ou ta di m ke mwen menm yo ta akize m yon bagay, etandone ke m pa fè bagay la, pou m ta rete nan silans mwen? O non! M tap rele anmwe, m tap kouri deyò, m tap sòti, m tap fè tout sak posib pou m defann tèt mwen. M pa t ap kite yon moun akize m si se pa vrè. Donk, jan nou di medam mesye, an nou pridan anpil, pase vòlè sa yo, aprè vòlè se vòlè, aprè pandan vòlè se vòlè. Tout se vòlè. Wi Lionel, an avanse. Wi, ankò yon fwa Jimmy, nou wè eben Joseph Felix Badio ki li menm jisteman solisite koperasyon jidisyè Dèzetazini kote ke li mande pou FBI e DEA kapab jisteman kopere avèk lajistis ayisyèn El pale de tou vwa ki tap vwa ki tap kriye sou lakou prezidan an nan rezidans prive prezidan an kote yo tap mande kote ke yo tap mande operasyon diye el mande tou jisteman pou FBI e diye kapab kolabore kapab kopere avèk lajistis ayisyèn pou kapab fè limyè sou dosye a pandansetan li solisite jisteman lè pèsòn presite ebyen madam Martine Moïse Pierre Espérance Luckner Désir alyas Louko Désir Esaïe César, ke yo menm konnen moun sa yo gen ladan yo te deja atravè yon lèt de somasyon li te deja ebyen nan kad se anpil moun konprann sa nan kad yon film kap fèt nan larepiblik anpil moun konprann tou se nan kad pou detoune lopinyon piblik nou konnen sa son gwo batay ke lap mennen pou kapab abat Ariel Henry ebyen yo vini ak dosye sa la ebyen èske se pa èske se pa Ariel Henry k mande Joseph Felix Badio pou l kapab fè tèl inisyativ, pran tèl inisyativ pou kapab detounen lopinyon piblik e men nou konnen popilasyon an gwo batay yo t ap mennen kont Ariel Henry e men kounye a la yo retounen ankò avèk dosye prezidan Jovenel la li menm ki sanse t ap dòmi pandan kèlke semèn la e ben nou kapab di pou de bon. dosye sa a kote ke Joseph Felix Badio li fè rekèt li avèk jij ki sou dosye a li mande l eben nou wè Joseph Felix Badio di mi se li menm kap di jij la kisa pou l fè ilè se tip la ilè tèlman alèz se li kap di jij la men kisa pou fè men ki pwosedi men ki metodoloji sa vle di la nou panse ke la repiblik lwen ki retounen an repiblik de teyat nan kad dosye asasina sa a men sèt fwa si nou panse ke di mi kapab gen zangi sou wòch e si tout fwa ke jij la kapab arive si tout fwa ke la dcpj ou la polis kapab arive jisteman poze la pat sou Badio Joseph, m panse ke genyen lòt bagay ke l kapab di pandan ke l solisite jisteman pandan ke l mande ankò yon fwa pou jisteman tout moun sa yo ke m soti di a la kapab jisteman prezan. e nan odyans ansanm avèk li e Salomon. Bon, mwen menm se kòman m konprann sa, se si e sèten, e gen yon jwèt dèyè sa medam mesye, gen yon jwèt taktik dèyè sa, e pa bliye ke Badio misye se yon, se, se, misye se yon fabrikan, sa vle di ke misye se, misye, misye se Lèzetazini ki fabrike l, donk misye, misye konn kòman teknik yo mache, se si e sèten, se swa l deja gen de garanti. Se swa l deja gen de garanti nan men l pandan n ap pale la ou swa ke l ap chèche de garanti. Se klè ladan. Se youn ladan. Se swa ke yo deja ba l de garanti ou swa ke e l ap chèche. Men brèf, e jan nou di l, nou menm nou p ap pèdi tan nou avèk voryen sa a. E men lesansyèl se ke yo mèt fè sa yo vle, Prezidan Jovenel ap jwenn jistis li medam mesye. Prezidan Jovenel ap tèlman jwenn jistis li menm lè pafwa ou ta tande dosye an ta kalm, yo menm onkò. y ap komèt yon erè kèlkont, yo menm ankò ap fè yon betiz kèlkont pou dosye jistis prezidan Jovenel pou l retabli ankò. Donk, nou pa bezwen pè medam mesye, espri prezidan ap souflete yo, ap fè yo depale jiskaske jistis fèt. Mesye, an nou avanse, nou pa p rete paske se kòmèm yon edisyon spesyal, an nou reprann dosye jisteman Nasyonzini ki vote sou rezolisyon sou Ayiti an, evidaman, an n fè yon ti pale de sa, epi nou gen yon ekstrè ke nou pral pèmèt nou tande egzakteman talè konsa, men an nou pran rezolisyon an, medam, mesye, 26 e 35 la m kwè, 36, rezolisyon 26 e 23, wi, la nou, ann ale sou sa. Wi, nou kapab di jisteman Edimi jodi vandredi a la ebyen rezolisyon 2653 a ebyen li arive vote nan kad sou konsè de sekirite nasyonzini ki li menm finalman e nap raple w atravè 15 peyi ki te prezan e genyen 15 ki vote zewo pou zewo kont zewo abstansyon ebyen nan kad dosye sa ki li menm relatif avèk sanksyon ke yo pran. non sèlman kont lè sipòtè dè gang, lè sipòtè dè gwoup zame e ki e ki kapab dan lè pwochèn zè kapab e pwosede a jelasyon fon yo, konpa zan mi di yo pral jele fon yo, men osi yo pral jisteman pran dè sanksyon non sèlman jele fon yo, men osi e yo kapab egalman e sezi byen yo, enben se sa a donk n ap atann men nou wè pandan se tan nan kad rezolisyon sa a nou wè e aktè yo te plis e si vize e chèf. Jenèv la ki se Jimmy Cherizier e nou konnen genyen plizyè lòt chèf gang ankò nan anndan peyi a, an valè Ti Lapli, Izo k, pou site sa yo sèlman, Lanmò 100 jou, Vitelòm, pou site tout lòt yo sèlman, men nou wè yo te plis fokis sou Jimmy Cherizier ki li menm te di l ap mennen yon batay, l ap mennen yon asavwa revolisyon ke l di l ap fè, men nou wè n ap swiv ki sa k pral tonbe dan lèzèkivyen, èske finalman yo pral sezi byen. Zele fon menm jan li predi nan jisteman rezolisyon sa a, asavwa mesye k ap sipòte gang yo, men nou konnen se toujou yon fim k ap fèt jiskaprezan, nou pa ka twò nayif parapò avèk rezolisyon ki pran, men sanzoubliye tou posiblite ki genyen toujou dan lè pwochen jou pou ke ta genyen yon entèvansyon fòs etranjè anndan peyi a, men pa. Ni li kab yon fòs etranjè men posiblite pou loni ta entèvni an li deja kaduk, li deja enposib men e sou kad sa e nap pouswiv Salomon. Avan ke nou pouswiv avèk avèk opinyon nou. Ebyen an nou evite w tande ti ekstrè sa kanmenm pi nap salye Valerio Valerio Saint Louis via Lavwa Lamerik ki byen rezime aksyon an pou nou konprann li trè byen m panse ke jan nou toujou di l fòk nou kapab bay kredi an si moun nan fon bon travay fòk nou kapab rekonèt sa donk an nou evite w tande ti ekstrè sa touswit medam mesye epi palaswit nou apral ajoute kèk kòmantè epi nou gen lòt sijè ke nou pral debat egalman nou pati pou. Rezolisyon 26 53. 15 manm pèmanan Konsèy Sekirite Nasyonzini an vote jodi vandredi 21 oktòb sa a linanimite sou yon rezolisyon ki mande pou yo mete fen imedyatman ak zak vyolans ak aktivite kriminèl ann Ayiti epi enpoze sanksyon sou yon lidè gang pwisan ki se Jimmy Cherizier ki gen ti non jwèt li Barbecue. Lèzetazini ak Meksik ki te ekri rezolisyon 10 paj la te ranvwaye vòt la mèkredi pase yon jan pou yo kapab revize tèks la, yon jan tou pou yo jwenn plis sipò nan men 15 manm konsèy sa yo ki vote jodi a. Nan tèks final rezolisyon an, yo elimine referans ki te fèt sou apèl 7 oktòb la ke Konsèy Minis ayisyen yo ansanm avèk Ariel Henry te fè pou mande Nasyonzini voye yon fòs militè entènasyonal pou kwape zak vyolans yo nan peyi a epi soulaje kriz imanitè a Yo retire tou demand ki te fèt nan lèt 8 oktòb sa ke Sekretè Jeneral Nasyonzini an, Antonio Guterres, te ekri voye bay Konsèy la, kote ke l te mande opsyon pou yon fòs militè vin ede Polis Nasyonal Dayiti a konbat vyolans gang yo. Men, gen yon dezyèm rezolisyon ke yo te fin travay sou li yè jedi a, ki mande rezoud epi konbat pwoblèm vyolans la ann Ayiti, Rezolisyon sa ap otorize yon fòs entènasyonal vin ede amelyore sekirite nan peyi a. Anbasadè ameriken an Linda Thomas-Greenfield te di lendi pase ke misyon sa pa yon misyon Nasyonzini e misyon sa dwe limite pou yon tan. Epitou misyon sa ta dwe dirije pa yon peyi patnè ke li pa spesifye e ki ta gen yon manda pou sèvi ak fòs militè si sa ta nesesè. Men yo poko vote sou dezyèm rezolisyon sa. Andedan rezolisyon sa a ke yo vote jodi a, vandredi 21 oktòb, se sanksyon ke li mande pou yo pran e ladann yo site non yon sèl ayisyen, Jimmy Barbecue Cherizier, ki alatèt gang ki bloke tèminal gaz Varreux a, Jimmy Cherizier, n ap raple w, yon ansyen polisye ki se chèf alyans gang G9 fanmi e alye yo, ki ta dwe frape ak yon entèdiksyon pou l pa vwayaje. Y ap friz epi jele byen ke l ta genyen yo. Epi y ap mete anbago zam sou li sepandan. Rezolisyon an etabli tou yon komite andedan Konsèy Sekirite a ki pral enpoze sanksyon sou lòt moun ak gwoup ayisyen ki ta enplike nan fè aksyon ki menase lapè, sekirite oswa estabilite nan peyi a. Sanksyon sa yo vize sitwayen ki enplike nan aktivite kriminèl, vyolans ak trafik zam. abi dwa moun epi ki ta kreye obstak pou livrezon èd nan peyi a. Rezolisyon Nasyonzini an eksprime yon grav enkyetid konsènan nivo ekstrèmeman wo nan vyolans gang yo ak lòt aktivite kriminèl. Rezolisyon sa tou ankouraje tout aktè politik yo pou yo ta angaje yo nan yon negosyasyon pou simonte kriz la epi pèmèt eleksyon lejislatif ak prezidansyèl yo fèt osito ke sitiyasyon sekirite lokal la ta pèmèt li. N ap raple ke rezolisyon sa vote a linanimite e se reprezantan pèmanan peyi Dayiti nan Nasyonzini, Mesye Antonio Rodrigue ki te patisipe e li te pran lapawòl. Vwala, vwala, vwala. E donk, m panse se trè klè, se trè klè. Donk, bon, se si e sèten, bon la, bon, bagay sa fè anpil blag, anpil moun ki ri, ki ap ri sou sa, paske yo di w ke bon, Jimmy Cherizier, mesye sa yo, ki byen mesye yo posede, Mesye sa yo pa met kob la bank Mesye sa yo pa gen kob la bank yo pa.